Tvlakayhaiti.com ki kontan antre lakay ou e nap di bonjou ak bonswa pou tout zanmi fanatik konpatriyòt sipòtè kanal sa jodi an se samdi 14 janvye 2023 ak Menm plezi kè kontan onè respè malgre sa kap pase lakay nou ke nou avèk ou e aprè midi an la nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou ki boure chaje avèk anpil enfòkmasyon ke nou pote pou fanatik zanmi TV lakay Haïti pwen kòm yo e nap pwofite di mèsi ak tout sila yo ki fèk jwenn fanmi an e pou ou menm ki te la deja nap di ou. Mèsi e n ap mande w envite yon fanmi w, zanmi w, konpatriyòt ou, kèlkeswa moun li ye a vin fè menm travay la avèk ou, abòne avèk nou e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an se li menm k ap pemèt ou resevwa tout mesaj ki di w chak fwa nou live oubyen nou poste yon nouvèl videyo. Gwo dosye nan peyi Dayiti k ap domine aktyalite a jodi a se san filtè, tete, korije, kase, mete nan bòl DG pnh la, Frantz Elbé. ki parèt yon iresponsab ki parèt yon enkonpetan pa rapò avèk sa kap pase nan peyi a bandi kap fè lalwa depi pase kèlke tan la nou wè kòman donk bandi yo alèz pou yo asasine polisye bandi yo alèz pou yo touye moun yo alèz pou yo fè kidnapin alòske nou gen yon pnh la ki chita ap Souse e sosis ak bandi sa yo e refize mete nèg yo ò de e ò deta de nwi enben jodi a la medam se mesye nap diw e gen anpil anpil gwo enspektè anpil polisye ki yo menm pèdi la vi yo e nou wè pa gen rezilta pa gen repons ki bay avèk atak bandi fè e sou divès gwo kad nan pnh la e divès enspektè ki yo menm sak mouri lakay yo sak mouri nan lye travay yo e nou wè 2 je frens Elbe rete bouch be misye pa di anyen misye pa bay anken donk oken repons avek bandi sa yo ki jodi a la pran la polis la tankou se mayonet yo ki pran la polis la tankou se donk yon veritab savan neg yo antre yo touye jan yo vle Frantz Elbe misye femen zyel sou aksyon sa yo men eske se paske Frantz Elbe pè oubyen se paske misye ta nan souse lang. ak bandi sa yo nou pa konnen enben se toutan repons sa yo nou pral envitew donk jwenn anndan video sa avèk TT ki li menm pral ban nou kantite polisye ak enspektè ke bandi asasine enben Vitelòm nou konnen ki tèlman santil son nèg ki gen grenn li plen e misye atake janl vle li touye janl vle Izo ankò lanmò sanjou nèg sa yo san pitye pou lapolis jodi an se sa di, rete konekte ak video sa gadel jiska la fin e sitou abone like kite yon komantè guys nap tounen pou yon pwochèn video. Misye di tete a bon vre li te nan USG men m pa vin son gwo emisyon wap fè la zanmi m m paka vin ba w fake news an gwo frè legliz misye te ye e yo di Menock te gwo frè legliz wi men li misye pat vle wè ti malandren kap vin fè dezòd ou konprann nan blòk la men m di w ke Son peyi kap fini. Paske Delma 32 sou pon Odilon. Pou moun ki konn Delma 32. Sou pon Odilon. Se te youn nan pi bon zòn ki te gen nan sou Delma. Pa gon lò pase non. Mwen menm m konn ap pase sou pon nan Delma 32. Pon Odilon. Pa gen lò pase ou pa jwenn machann ap degaje non. 2 zè, 3 zè nan maten. Ou wè. Kòm si l te fèk jou pou moun yo wi. Polisye konn ap travay sou delma a nèg yo gen nèg yo grangou ou wè yo 2 zè 3 zè di maten yo ka vini nan po odilon vin pran yon bagay li manje wi eben sak pase depi lè masak nèg yo fè aprè asasina polisye Gaby Geffrard zòn nan mouri zòn nan mouri epi pèsòn pa di anyen se konsa tout ayiti kraze a wi. Kom si yo gon yon bagay fèt pa gon repons ki bay ou pa wè koman yap tiye polisye banm di w depi 12 mars kilè 2020 lè yo te asasine 5 polisye nan vilaj epa 12 mars 2020 depi lè sa. Mwen te panse zafè bandi tap fini nan kapital la wi. A mesye kom si pou nan kad yon operasyon tet chaje plis pase 5 polisye tiye nan operasyon neg yo pran kò polisye sa yo yo pran kadav yo yo fon similak yo antere neg yo polisye kap desevi peyi a wi. Polisye wi kap bay peyi a popilasyon sèvis wi. Nèg yo mouri anndan vilaj, izo pran nèg yo, li chante antèman yo. Li chèche pè savann, li chante antèman yo, epi Leon Charles kòm blofè, lal negosye poul pran vye chat nan men nèg yo, epil kite kadav yo anndan. Pa janm gon repons ki bay? jiskaske jodi a li vin nètman enposib pou lapolis trake bandi nan vilaj nan Gran Ravin, nètman enposib. Epi sa k pase? Tanzantan yon polisye tonbe? Bon pa janm gen repons ki bay? Tanzantan yon polisye tonbe? Bon sa k pi grav, komisè polis Kwadèboukè bak misye tonbe lakay li misye tonbe wi. okin repons apwopriye. Sase, lè yon polisye tonbe, pa gen repons ki bay. Sa vle di ki sa? Bandi a pran jarèt, li pran konfyans. El di a oi, be valpa yo. Ou konprann sa m di ou? Sase, chak polisye tonbe, pa gen repons ki bay. Bandi a santi l konfòtab lan Nicole Dupont. Epi l kontinye ap touye yo. 3 polisye tonbe nan laboul menm si valpa sa yo pat itil anyen paske se dyob yo tap fè pou Vladimir parezon ak Toto enspeksyon jeneral pa anmdan anyen sou sa non Frantz Elbe pyel mare lèm di misye li pa posib yo di enspeksyon ap travay ou konnen jiskaprezan Vladimir parezon pi chèf pase Frantz Elbe nan palè nasyonal. Sa w tande a? Sa w tande a wi? Sa vle di ke, tande wi, 3 polisye mouri laboul. Anyen pa janm di. Yon enspektè de polis, Dan Jerry Toussaint, misye asasine anlè a. Pa janm gen anyen di. Epi sak pase? Menm si asasina misye te yo di se ta konplo polisye men gen bandi anlè a kap frape. Okun repons apropriye. Yon ansyen senatè DG an fonksyon nèg yo tiye misye brile misye anlè a ak tout yon lòt jenn gason k avèl. Okun repons. Dayè leta ayisyen inyore sa yo pa janm pale sou sa Yvon Buisrèt. Epi sa k pase? Bandi yo kontinye ap frape. Tande wi. E Jonel Liman. Tande. Epi bandi yo, yo pran jarèt. Mesye sa pi grav mesye. Avan yè, nèg yo ale nan bab akademi. Bon, avan sa rive, vitelòm, misye ale nan do akademi an menm. Tande peyi a. Misye ale nan do akademi. nan zòn ki rele Peti Twoupo. Misye ale kay yon ajan BLTS. Ta sanble grenn sa li pa pou misye. Li pa bya, li genlè pa bya grenn sa, genlè grenn sa bal ti pwoblèm. Lale leve lal kay misye. Lal ak pil sòlda li. Lala ba ko lodè li tande byen wi peyi a li vide lom ou konnen son antreprenè a jan li pa bandi li menm e nèg jounalis ayiti di misye pa bandi se òm dafè antreprenè ou konprann ajan de devlòpman ajan sosyal ebyen sak pase misye pran tout blan kanklan li materyèl li epi misye ale kay polisye a ajan BLTS la misye rive. Li pa jwenn ajan an. Misye pete bal. Misye sakaje kay polisye ak kout bal. Li mete dife nan kay la. Li pran bako lodèl. Li kraze mwatye nan kay la. Epi leve tout moun nan kay la lali avè yo. Gade yon peyi mesye. Ou telman patriyòt. Kounye a si gen kèk ayisyen t jwenn chans pou kite savann sa pou m anpeche yo antre nan mwen m pa osi ipokrit konsa m gen dwa toujou di moun yo gen kèk ti bagay pran kèk prekosyon men kòm si peyi sa pon moun bezwen kite l mwen m ap dwa ret ladan sou blòf m ye pou m pa ladan mwen menm si non m ta ladan li e m tou si m ladan nèg yo ap veye m la depi nan èpòt pou yo keyi mwen ou konprann sa m di w sa vle di ke alon peyi konsa. Misye ale nan do akademi polis la wi. Misye chans pou ajan BLTS la l pat la. Si l te la, Vitelòm tap tiye misye. Gon polisye, kòman misye rele ankò, gade m bliye non li. Kòman ma ou la rele ankò, ma, ma, ou wè de kiyès map pale. Ma. Men yo pran misye on jou dimanch m kwè, se lè yo pral nan ti gagè bò lòt bò a sou Pernier, yo pran misye, yo depatcha polisye a, okenn repons. Se pa 2 polisye t pèdi la non, pa janm gen repons ki bay. Sa k pi grav la wi, nèg yo, gon polisye USGPN, misye konn frape avèk nèg swat yo, misye bay nèg yo anpil sipò. Bon polisye misye ye. Misye pa gen mwayen pou l al lwe kay lòt kote. Misye jwenn yon ti kay. Jis anndan wi, misye jwenn ti kay la sou Tòsèl. O o, nèg yo met antèn sou misye. Pandan l rive nan kou bòy Diwan nan wi, sòlda Vitelòm vide misye atè. Nèg yo ale kite kadav la. Yo rele vitelom yo di misye misyon akonpli. Pou montre w pouvwa nèg yo genyen wi. Vitelom di nèg yo retounen pou al pran kadav polisye a nan atè a. Nèg yo retounen vin leve kadav la yo al avèl. Aucune réponse appropriée. A mwen la sou elbe la wi map pale la. Ayè la. Aucune réponse. Epi nèg yo ap frape. Nèg yo santi yo tèlman gen pouvwa nan men yo, avan yè, gen yon kad, yon fòmatè, yon responsab lekòl nasyonal polis la. Yo egzekite misye. Nan tèt pam m di ah! Pral gon bagay paske l pa nòmal. Jiska prezan e mwen t wè misye mouri menm lapolis pa konn si misye mouri. Sosyete. Bagay yo tris. Bagay yo grav. Antouka Eeeeh Eeeeh Aah misye travèse Canada Eeh pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm Misye travèse Canada Eeh Misye te te Misye genlè te sekirite Olivier Martelly tou Eeh misye manje anpil vagabon ki pa fin klè menm sil fè lòt deriv tou Ok Kidonk se paske pa janm gen egzanp ki trase ki koz nou nan eta sa n ye a. Pa janm gen egzanp ki trase, donk tout nèg fè sa yo vle, e bandi kontinye ap miltipliye, pèsòn pa janm di anyen. Li pa nòmal. Se trist. Men gen yon jou na konprann. Gen yon jou na konprann. Jodi a gon menas ki pandye. Sonje m di moun nan Riyèl Desalin, Dèlma 32 fè pridans paske depi arestasyon sourit lan gen plizyè nèg nan Jenèf ki menase pou atake Dèlma 32 pretèkstan ke se yo menm ki ta bay lapolis enfòmasyon pou arete sourit ke m te pale n sou misye deja. Ok. Bon montre nou ti video rapid. Paske m di nou peyi a li livre ak li menm. Merci a radio tele parizyèn nan senmak. Merci a tout radio ki fè relè ak nou. Radio delta merci a vou. M pral mete n nan lis lan men eee Frandi ap bay ti pwoblèm wi la. Li te gen yon vye grip kap takle li. E sa t fè w wè l poko lage zanmi a wi. Eee Frandi Frandi. Frenzo a bèl eee frenzo a bèl eee 3 21 3 24 kòman di nap fon ti pale pita ok. Bonjou bonjou bonjou kòman nou ye radyo tele parisien. An gade ok an ale la. Kisa w wè sou ekran la moun ki sou youtube ak facebook menm jan sa souvan ye chak fwa. Gon gwo jwèt kap jwe la wi. M gen enpresyon nan zafè sanksyon yo, Etazini okouran, men li vle lage chaj la sou do Kanada dabò. Poukisa m di sa? M gen enpresyon se pou la premyè fwa yon prezidan ameriken rankontre yon premye minis kanadyen souvan konsa. Si sa konn fèt avan, na dim kiyès. Men pou mwen menm, se pou la premyè fwa yon prezidan ameriken rankontre souvan ak yon premye minis kanadyen konsa. E chak fwa ke prezidan Biden rankontre ou byen, swa prezidan Biden ou byen, swa yon reprezantan nan departement d'Etat rankontre ak Premye minis kanadyen an, gon sanksyon ki tonbe. M pa konn si nou remake sa? M pa konn si nou wè sa non? Chak fwa ke gon otorite amerikèn ki rankontre ak yon otorite kanadyèn, gon sanksyon ki tonbe kont politisyen ayisyen. Suivez mon regard. Nan lis ki t ap sòti la, kote Hervé Fourcand, Rony Celestin ki anba sanksyon ki pa ka rantre Kanada bon youn nan nèg ki konfime t gen byen Kanada se Rony Celestin ok donk Garry Bodeau etc Lambert Youri Latortue ebyen jodi a Michel Martelly tout gen sanksyon Kanada Laurent Lamothe tout gen sanksyon mesye sa yo lè rich hein Bidjo euh Cherif Abdala Renoldib yo tout anba sanksyon Canada ebyen ekoute jodi a gen 2 non ki ajoute se Charles Kiko Saint Remy ki se frè Sophia Saint Remy Martelly ki se madan Martelly ah Kiko Saint Remy. Misye konn gen misye gen ti malèz a Martelly wi men se te bon patnè yo te ye brase milyon e m kwè nèg sa nan bay zangi he misye nan bay zangi sa ekoute eben e towo sa kiko sen remi Canada pran sanksyon kont li yo mete nan lis la tou Arnel Belizaire gon zanmi ki te poze m kesyon Eske Arnel nan drog. Bon Ou paka ou wè jan peyi a ye la ou paka plede pou moun konsa men m pa gen twòp garanti ke Arnel nan drog non sanksyon Arnel la m plis kwè l k ale nan zafè zam e kolaborasyon ak gang. E pa gen ken nan Yarnel pral dim ke l pa kolabore ak gang vre, paske l toujou ap di nèg sa yo se son dè zoprime maloryante, se yon nèg kap di w ke o li ka rele pou l boukannen la, etsetera, si pou l boukannen ba l manje. Non! Lè w se yon lidè politik, gen dè diskou ke w pa ka genyen, sou pretèks ke w ap chèche senpatize w ak geto yo. E gade sa k te manke rive w. Ou son nèg ke yo touye deja nan ghetto a. Sa li si w wè Anel sou lis, m pa sur se pou zafè dwòg, men se pou zafè, dayè yo di sa. Sa di son seri de nèg ki itilize pouvwa yo pou yo bay gang tete nan peyi a. E Anel gen pawòl misye ap di l di w bliye. Arnel Joseph se nèg kap Arnel Belizaire Arnel Belizaire se nèg kap di w ke o zam li l konn lwe zam ak nèg nan kwabosal kote w konn 2 bagay sa konn fèt nou pa ka fè sa nou pa ka fè sa Ou konprann sa m di w, sa vle di ke Arnel Belizaire, si w wè misye nan lis sa, se m pa fòseman kwè se zafè dwòg, men se pou relasyon misye ta genyen avèk chèf gang yo. E misye gen anpil koze misye sou ap di nan radyo, misye pa rann li kont ke pawòl sa yo ka vire kont li. E sitou gen ankèt k ap mennen. Gen zam ou genyen, fò w ta bay detay kote w jwenn zam sa yo, etsetera. Sa vle di ke lè w toujou pran pretèks ke tout chèf gang se zanmi w, ou ka rele yo lè w vle, paske yo se dè zoprime mal oryante, la, Kody Mor di w mal pati. Ou mal pati, e m panse se nan sa w pran la a, e sa vin fè ke bagay yo melanje. E se sa k fè tou, nèg yo manke touye w pou menm bagay G9 pou l boukannen. Nèg Bèlè manke touye w pou bagay sa a. Donk Arnel Belizaire Kiko Sen Remi rejwenn lis lan, moun sa yo pa ka rantre Kanada. Bon se yon koutim ki vle di ke si w gen byen, bon Arnel pa gen byen Kanada, m pa kwè, men se yon seri de moun si yo ta gen byen Kanada, si yo ta gen kont an bank Kanada, y ap koupe kont yo. E atansyon, depi w wè Kanada pran sanksyon, Etazini ap pran l, sepandan, jan m te di o depar lan, e pa o depar men m te fè l nan yon emisyon deja, Gen de moun yo sanksyone par le Canada, yo pa sanksyone par les Etats-Unis, se parce que la justice américaine gon jan l fonksyone. Dayè, m kwè gen menm yon senatè ameriken ki mande Departement d'Etat plis detay sou de sanksyon ka pran kont moun yo. Sa vle di ke la justice américaine gon jan l fonksyone. Gen moun yo pa sanksyone gen de rezon fondamental. 1, Sa ka rive moun nan se sitwayen ameriken. 2 sa ka rive ke moun nan li son rezidan. Si moun nan son sitwayen ameriken, oubyen li rezide o Zetazini, gon jan yo trete dosye l. E sa t fwa pwa le Departement d'Etat ameriken li trete sou zafè etranje, moun k ap viv an deyò de Zetazini men ki pa sitwayen ameriken. Men si son bagay pou wè avèk rezidan ameriken, ou byen sitwayen ameriken, sa vle di ke se la jistis amerikèn kap deside. Suivez mon regard. A partir de la wa reflechi, ki es ki petèt ka gen rezidans, ki es ki petèt ka sitwayen ameriken. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde.